Salutasyon tout moun kelkeswa kote wap gade nou jodia se lundi 7 novanm 2022 nouvel yo. Kèk nan gran pwen kap domine aktyalite an Ayiti, reyaksyon apre Etazini ak Kanada sanksyone prezidan sena a Joseph Lambert avèk ansyen senatè Youri Latortue pou trafik dwòg. Elektè ameriken yo pral jete bilten madi 8 novanm nan nan eleksyon pou eli yon tyè sena, tout chanm depite ak eli lokal yo. Epi fanmi, zanmi avèk fanatik defen atis ayisyen Mikaben rann li yon dènye omaj nan Miami ak Monreyal dimanch 6 novanm nan. Yon lòt fwa ankò n ap remèsye tout moun. Mwen se Jean Robert Philippe k ap salye nou depi kapital federal amerikèn an, Washington, DC. N ap kòmanse ak nouvèl yo, yon nouvèl ki konsènen peyi Dayiti. Ebyen, Sekretè Deta ameriken an, Antony Blinken, anonse Etazini anonse l ap ofri anviwon yon milyon dola pou tout enfòmasyon ki ede arete e kondane 3 sitwayen ayisyen sa yo ke nou pral site la a. Dabò n ap di w ke 3 sitwayen ayisyen sa yo se Joseph Wilson alyas Lanmò San Jou, Germaine Stephenson alyas Gaspiyaj avèk Vitelòm Inosan dèske yo ta mare konplo pou patisipe nan krim òganize transnasyonal e anons sa a, daprè Sekretè Deta ameriken an, li fèt an konjonksyon avèk akizasyon Depatman Jistis Ameriken an deja lage sou do 3 mesye sa yo. Si w bezwen gen plis detay sou nouvèl sila, enben n ap envite w pou w vizite paj Sèvis Kreyòl la, voanouvèl pwen kòm, ou va gen plis detay sou egzakteman plis enfòmasyon sou sa otorite ameriken yo di, sou byenfonde desizyon sila a, akizasyon sa yo. kote ke Depatman Deta anonse ke li ofri yon milyon dola ki tout enfòmasyon ki ta ede arete 3 sitwayen sa ke nou pale w la. Epi nan lòt nouvèl konsènan toujou peyi Dayiti e Etazini, Kanada, ebyen nap di w militan politik yo avèk etidyan nan Inivèsite Deta Dayiti yo ebyen yo reyaji sou akizasyon ki sou do ansyen senatè Youri Latortue avèk aktyèl prezidan sena a Joseph Lambert kòmkwa Yo ta gen pou wè nan trafik dòg ki 3 desinatè sa yo yo sou sanksyon Etazini, detay avèk Matiado Vilmé. Militan pwòch ansyèn opozisyon politik la bat bravo pou gouvènman ameriken ak kanadyen ki pran sanksyon kont prezidan sena ayisyen an Joseph Lambert ak ansyen senatè Youri Latortue poutèt yo ta enplike nan trafik ilegal. Mwen menm mwen bat yon gwo bout bravo pou ni Lèzetazini Damerik ni pou Le Kanada. Pou la premye fwa m fè sa wi. Paske nèg sa yo pou bokou, menm jan popilasyon ayisyèn an, nèg sa yo fon pakèt tan ap travay pou Lèzetazini Damerik. Ebyen Lèzetazini Damerik wè ke nèg sa yo pa ka bay rezilta, ebyen li pini yo, li ba yo ti tap sou do men yo pou yo resezi yo paske yo te sèvi avèk nèg sa yo kòm ajan pou yo te kapab pyeje moun ki gen konsyans nan peyi an. Men map di yo konsa ke m pa gen pwoblèm de koupe viza yo, men ti byen ke yo te fè ni ni Kanada ni Lèzetazini vann yo vre kòb lan bay popilasyon ayisyèn nan kap soufri. 1 an e plis ke 1 an nou wè Matisan bloke, Kwadebouke bloke, Tòsèl bloke, Laboul bloke, pa janm gen anyen an nan je Youri, nan je Lanbè, yap kidnape moun, yap tiye moun, yap boule moun, anyen Youri kap fè tout bagay sa yo? Oh chè yo di si nèg nwa danje yo danje vre. Map di Canada ou koupe vi map di ni les etats unis wap koupe viza youri latòti yon sèl bay biyè biyè ou te genyen an voye an ayiti ya jwenn kòb sa a devlope peyi a men mpa kwè rete ye sèl nèg zèt vrèman sib la vre menm lèm konnen lanbè pa bon moun mpa tande yo koupe viza kaplim. M pa tande yo di yo koupe viza André Michel. Ki te di barikad la e te avni nou. M pa tande yo di yo koupe viza Nenel Cassy non te di barikad la e te avni nou. Bon, viza moun sa yo fò l ta koupe yo tou pase moun sa yo pa bon moun. Sou lòt pa, etidyan nan inivèsite leta ayisyen yo mande pou limyè jayi sou akizasyon ki fèt sou do ansyen senatè Youri Latortue ak prezidan ti rès sena ayisyen an Joseph Lambert. Ou pa dakò tou pou pwisans oksidantal yo y ap sal imaj yon sitwayen si. Sa ou ta di a pa vre. Donk m panse lòske gen yon akizasyon, donk moun nan, moun ki akize a, li gen dwa, gen lajistis, li pwale pou l kapab eseye jistifye tèt li. Donk tout sa yo ap fèt nan tout legalite. Lè sa, si gen yon verite, limyè ap jayi epi tout moun ap konnen èske te gen. moun ki te antò, èske te gen moun ki pa t antò vre? Èske sa yo te di a se vre? Èske sa yo te di a pa t vre? Menm lè ke sa gen rapò avèk kesyon nasyonal li, li dòd nasyonal li, m panse ke gen de tèm yo evoke la, se de, se de tèm ki gen rapò avèk kesyon krim transnasyonal yo, e sa vle di ki si Lèzetazini gen yon bagay kèlkonk li ap repwoche de responsab anndan peyi a, gen de demach. Li kapab fè, si sitwayen an koupab ki jije pou pèn li, si sitwayen an pa koupab tou, pou yo dedomaje l. Akize sa yo ki demanti tout akizasyon ki peze sou do yo, anonse yo deja gen yon kabinè avoka pou kapab pran chimen lajistis nan kad dosye sa. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Filme pou voa Kreyòl. Alò 2 akize yo, nap pale de ansyen senatè Youri Latortue avèk aktyèl prezidan sena a Joseph Lambert, ebyen yo tou lè 2 di yap pran wout lajistis pou yal blanchi non yo, Renan Toussaint. Aprè nouvèl sa te fin tonbe tankou yon kout zèklè vandredi 4 novanbre 2022, nouvèl a savwa sanksyon Lèzetazini ak Kanada pran kont ansyen senatè Youri Latortue ak prezidan Sena ayisyen an, senatè Joseph Lambert, pou prezime enplikasyon yo nan trafik dwòg ak pou relasyon yo ak gang ann Ayiti, 2 pèsonalite piblik sa yo pa t pran tan pou reyaji kote yo fè konnen se manti y ap fè sou yo se akoz pozisyon politik yo pa rapò ak demach kominote entènasyonal lan yo di ki vle voye fòs militè etranje an Ayiti. Je ne veux pas d'intervention militaire dans ce pays, kòm yon onorab senatè te di l tou. Nou te pwone yon asistans teknik, lojistik, operasyonèl ame an apui a lapolis paske mwen kwè ke lapolis nasyonal an mezi pou li fè travay la jan ke l ta dwe fè li san ke l pa bezwen pou ke se yon okipasyon di teritwa la, yon imilyasyon pèp ayisyen an. Kouraj nou jisteman. Se pou se kesyon o nivo jiridik, paske se yon kesyon yon fè politik. Ansyen Senatè Latortue ak Senatè Lambert di 4 novanm 2022, Depatman Trezò Ameriken konjontman ak Kanada endekse yo enjisteman epi enpoze sanksyon kont yo. Yo estime ke Kanada ak Etazini twonpe yo. Yo di ke yap konbat desizyon sa a yo estime ki pa fonde. Sou baz sa, 2 pèsonalite sa yo fè konnen yo deja gen yon kabinè avoka yo pral mete dwa ak jistis amerikèn ak kanadyèn an eprèv pa rapò ak dosye a. Yon avoka ayisyen, mèt Samuel Madistin, ki t ap analize sitiyasyon an, di selon prensip yo, ni ansyen senatè Youri Latortue, ni senatè Joseph Lambert ka pran chemen lajistis. Moun yo sanksyone yo Yo gen dwa de rekou. Yo gen dwa, yo gen dwa de rekou. Yo kapab yon rekou administratif, li gen dwa yon rekou politik, li gen dwa yon rekou jidisyè. Si peyi ki pran sanksyon an vyole yon lwa lakay pa l pa egzanp. Pandansetan, swit ak alegasyon sa yo, pou evite nwizans pa rapò ak fonksyònman tout antrepriz kòmèsyal ak pou konsiderasyon kliyantèl ak patnè l yo, Youri Latortue anonse li deja retire kò l nan biznis li afilye yo, notamman Agwo Endistriyèl Pwodiksyon, jiskaske limyè eklèsi sou akizasyon ki tonbe sou do l yo. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Epi nan lòt nouvèl konsenan peyi Dayiti, plizyè lidè avèk yon gwoupman politik mete ansanm pou pwopoze yon akò, yon nouvo akò sòti de kriz, Yves Manuel depi Pòtoprens. Prezante e siyen ofisyèlman pandan jounen an nan Pòtoprens. Pwopozisyon sòti kriz sa a se fwi diskisyon ant pati politik ak òganizasyon an Ayiti tankou lòt bò dlo. Lide a se rive akouche yon egzekitif bisefal k ap gen pou prezide pa ansyen depite ak dirijan politik Jonas Kofi. Reprezantan Akò Alyans lan, ekonomis Charles Yvon, kwè sèl yon konpwomi ki kapab retire peyi an nan sitiyasyon malouk li twouve l lan. Moman an rive pou ke nou tout nou fè konpwomi, pou nou di, an depi de tou, nou sòm dè Ayisyen. Nou sòm dè Ayisyen, donk nou gen Ayiti pou n sove. Pe enpòt lè diferan, pe enpòt lè pwoblèm, pe enpòt lè difikilte, ansanm nou kapab simonte yo. Paske, gen yon dikton Ayisyen ki di men anpil chay pa lou. Bò kote pa l, pòtpawòl Anyen ou pa kapab repwoche l kòm kòripsyon. Donk, jounen jodi a la, nou pwopoze yon egzekitif bisefal k ap gen yon gouvèneman dantant nasyonal ki pral genyen pou l mete sekirite nan peyi a e pèmèt ke eleksyon li menm li kapab reyalize a tou lè nivo. Diskisyon yo pral rapousib avèk lòt aktè nan sosyete an pou yon antant ki kapab debouche sou fòmasyon yon gouvèneman inyon nasyonal avèk pou misyon prensipal retablisman sekirite ak òganizasyon eleksyon nan peyi an. Pou reprezantan Petro Challenger an, akò Patriyòt pou yon nouvèl sosyete ap pwone yon dyalòg pou fè Ayisyen pran konsyans sou nesesite pou van chanjman soufle tout bon vre sou peyi Dayiti. Ralph Nicolson Jean. Akò sa a li pa yon akò anplis, men se yon akò ki pral la pou nou dyaloge, se yon akò ki pral la pou reveye konsyans pèp ayisyen. Akò ak pwopozisyon sòti kriz ap boujonnen tankou djondjon dènye jou sa yo, alòske peyi an ap fè fas ak yon kriz imanitè san parèy ki pwovoke notamman avèk rarte gaz lan, San konte epidemi kolera ki reyaparèt tèt li nan peyi Dayiti e ki deja pote ale anviwon on santèn moun. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Donk madi 8 novanm nan se va eleksyon mi manda isi Ozetazini, nan Nouyòk kote gen yon gwo kominote ayisyèn. Nou pral jwenn Valery Saint-Louis k ap di nou Ki patisipasyon oubyen kandida ayisyen k ap patisipe oubyen kandida ameriken dorijin ayisyèn k ap patisipe nan eleksyon sila? Valery Saint Louis. An efè, Jean Robert, nou alavèy eleksyon mi manda Ozetazini. Eleksyon an se pou demen madi 8 novanm. Nan lakou Nouyòk, kandida pou plizyè pòs nan leta Nouyòk la ap mete dènye men nan kanpay yo pou yo wè si yo ta ka swa rete sou chèz la nan pòs ke yo te eli yo oubyen oswa si yo ta ka retire chèz la anba dèyè opozan politik ki anfas yo. Kous elektoral la nan eta New York trè enpòtan pou 2 pati yo. Nou jwenn pati repibliken an ki anfas a pati demokrat lan e bò kote pa mesye dam repibliken yo, y ap travay pou yo ranmase vòt plizyè kote nan 2 zòn ki deja konsidere ki ta gen tandans demokrat nan New York. Pandan ke bò kote pati demokrat lan yo menm, y ap travay pou yo esere bare lawout ak kèk kandida repibliken k ap pran fòs nan kous elektoral la, daprè dènye sondaj ke nou jwenn ki soti jodi a. Pami tout kandida sa yo k ap patisipe nan eleksyon mi manda a ki se demen, n ap raple w, demen madi 8 novanm, nou jwenn plizyè kandida ayisyen ameriken. Kandida ayisyen ameriken ki vle di se de kandida swa yo gen paran yo, papa manman yo ki fèt ann Ayiti, swa yo menm tou yo fèt ann Ayiti, oubyen e bon anfen yo vin ameriken, antouka yo gen san ayisyen nan venn yo. Kandida ayisyen ameriken sa yo nou jwenn plizyè nan yo e n ap retni atansyon sou 4 nan yo k ap kouri nan eleksyon sa a nan lakou Bwouklin. Yo menm tou yo nan kous la. E se konsa e yo presize ke yo tout se demokrat ke yo ye e yo gen an fas yo de kandida repibiken ki yo menm pa o gen orijin ayisyen. Nou jwenn pa egzanp Madam Rodnise Bichotte Hermeleine Rodnise Bichotte ki li menm deja chita nan distrik 42 a, li pa gen okenn kandida repibiken an fas li, kidonk Li deja konsidere ke l reyelu nan pòs sa. Nan kous lan nou jwenn tou manm asanble lejislatif la ki nan 46 zièm distrik sid Brooklyn nan ki se madam Mathilde Frontus. Madam Mathilde Frontus li menm l ap kouri anfas yon repibliken ki se mesye Alec Brooke Krasny. Eleksyon nan zòn sa yon ti jan gen kè sote ladann pou Mathilde Frontus avèk tandans repibliken k ap grandi nan zòn sa. N ap raple w se nan zòn sid Brooklyn nan. Pou distrik 46 lan, nou jwenn kanmenm Mathilde Frontus, n ap swiv pou ou de prè eleksyon nan zòn sa a paske Madam Mathilde Frontus ki s on Ayisyen Amerikèn, l ap kouri tou pou l kapab re-eli nan pòs sa a. Yon lòt kandida ke nou jwenn se Madam Micaëlle Solage ki nan distrik 22 nan Long Island ki anfas yon Repibliken ki se Cara Castro-Nuova. ki li menm tou y sanble trè enfliyan nan Long Island, yon kous ki daprè sèten obsèvatè pap twò difisil pou Madam Michaelle Solar ki nan Distrik 22 a nan Long Island, men kanmenm nap swiv kanmenm pou de prè eleksyon sa kap pase tou nan zòn Long Island kote ke nou rejwenn Madam Michaelle Solage ki li se li menm tou yon Ayisyèn Amerikèn eli nan distrik sa. Epi nap swiv pou tou eleksyon kap fèt nan Queens New York si nan Distrik 33 a se Clyde Vannell. Bon la nap swiv li men li fasil pou Clyde, Mesye Clyde Vanel, piske nan zòn sa li pa gen oken kandida repibliken anfas li, ki vle di ke menm jan avèk Wendy's Bichotte li ta sanse fasilman ap reelu demen nan eleksyon mi manda. Se konsa sa ye nan New York e voa Kreyòl sou plas nap swiv pou ou diferan eleksyon sa kap pase nan diferan zòn e patikilyèman nan New York nou remake e nap raple pou ou nap presize ke gen 4 kandida Ayisyen Ameriken donk branche ankò yn fwa voa Kreyòl Depi New York pou voa Kreyol se Valerio Saint Louis. Mèsi Valerio Saint Louis, ebyen nap kite New York kounya nou prale nan Wisconsin kote ke kandida nwa yo oubyen elektè nwa yo kapab fè yon gwo diferans Sandra Lemaire. Demokrat Mandela Barnes nan yon kous sere pou yon syèj nan Sena Etazini. Lap fè konpetisyon ak Repibliken Ron Johnson ki deja fè 2 manda kòm senatè. Si li ranpòte laviktwa, Barnes t ap tounen premye senatè nwa eta Wisconsin janm genyen. Pastè Greg Lewis di vòt nwa yo enpòtan. Li di Repibliken ou Demokrat kèlkeswa moun ki ranpòte plis vwa kominote minoritè a kapab genyen, men fòk moun al vote. Donk se pou sa mwen di elektè yo nou gen anpil pouvwa nan mond lan. Barnes te resevwa yon bourad bò kote ansyen Prezidan Barack Obama pandan yon miting politik nan Milwaukee. Si moun Milwaukee yo vote pou li, sa ta kapab ede Barnes anpil paske li te grandi nan vil lan e se la li te tanmen karyè politik li. Sa pa gen lontan li te pran lapawòl nan yon legliz batis nan kominote a kote li te rankontre ak elektè fanm nwa yo. Li di gen anpil bagay an je pou popilasyon an nan eleksyon sa a. N ap pale de dwa ak libète nou goumen pou yo, ki kapab disparèt akoz moun tankou Ron Johnson. Kit se dwa pou vote, pou vwa konte, oubyen sekirite sosyal pou retrete yo oubyen swen sante. Elektè Macoria Morrow bay enpresyon li apre li te rankontre Barnes. Li di, Mwen te santi l diferan, donk mwen te vle vin rankontre li pou m wè si vreman vre li onèt jan l parèt la. Li tankou nou menm, li ta ka vwazen mwen, donk mwen pral vote pou li. Michelle Watkins te asiste evènman an tou. Li di, Yon moun ki sanble w, ki konprann ou, ke ou senpatize avè l gen enpòtans pou mwen. Mwen kwè nou bezwen moun konsa kap reprezante nou. Kous Wisconsin nan, nan sant-wès Etazini, se youn pami kèk kous elektoral ki kle pou detèmine ki pati ki pral kontwole Sena Lèzetazini. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi Sandra, ABN toujou rete nan Wisconsin pou nou wè wòl Vòt latino yo tou kapab jwe tou nan eleksyon sa ki enpòtan ni pou demokrat ni pou repibliken. Serge François Michel. Eta Wisconsin gen vil Milwaukee kote gen anpil Panyòl, sa ki rele tou Latino, kote moun klas ouvriye ap viv nan pati sid vil la. Elektè yo bouke ak krim kote moun fè sa yo vle. Pri manje ak gaz ap depase sa lajan travay yo ka peye. Kesyon pen ak bè konbine ak prensip kretyen ki fò lakay moun sa yo sanble ap fè blòk elektè sa plis tande kandida repibliken yo malgre dapre tradisyon yo toujou plis vote pou demokrat. E pati repibliken an ap koutize latino yo isit la ak efò yo pat janm fè anvan pou antre nan mitan yo. Yon majorite elektè panyòl nan tout peyi an te sipòte demokrat Joe Biden nan eleksyon prezidansyèl 2020 an. Men, Prezidan Donald Trump pa te ka jwenn moso nan sipò sa a nan kèk eta ki gen anpil konpetisyon, tankou Florid ak Nevada. An gwo, Wisconsin te bay Trump yon viktwa tou mens an 2016 e te bay Biden yon viktwa mens tou an 2020. Konsa, chanje direksyon menm kèk grenn vwa ka lakòz gwo boulvès. Senatè ameriken repibliken Ron Johnson nan yon kous sere pou re-eleksyon ak advèsè demokrat li, lyetnan gouvènè Mandela Bounds. Operasyon Vamos, Operasyon Ann Ale, nouvo òganizasyon k ap chèche rankontre ak latino yo, l ap mache pòt an pòt nan katye latino yo nan Milwaukee. Dènye efò sa a te ede konvenk rezidan Milwaukee sa a, Artemio Martinez, pou l konsidere vote Repibliken nan mwa novanm sa a akoz enkyetid li pou krim ak izaj dwòg. Mwen apresye ke yo vin vizite jodi a, e poukisa n pa ta ba yo sipò e vote pou gen yon chanjman nan kominote a pou l ka gen yon pi bèl figi, pou lari a gen yon ale mye, tankou m toujou di, se pawòl Martinez. Repibliken yo te tabli yon biwo nan zòn nan sa gen yon lane. Noah Ledesma pa gen lide vote nan eleksyon mitan manda yo e volontè yo nan gwoup Vamos la pa fè li chanje lide. Li di, Kounye a, kite m di nou yon bagay, si m te gen Senatè Ron Johnson isit la e si m te gen mwayen poze l kèk kesyon, petèt sa ta ka konvenk mwen yon ti kras. Dènye sondaj Fakilte Dwa nan Inivèsite Marquette te reyalize anvan eleksyon 8 novanm nan montre Johnson ak yon ti avans 12 nan yon kous sere Pou gouvènè. Serge François Michel, voa Kreyòl. Mèsi Serge François Michel, epi somè Nasyonzini sou rechofman planèt la tanmen yè dimanch lan nan vil Sharm El Sheikh an Ejip, Serge Rodriguez. Nan moman konferans sou chanjman klima a ke moun konnen anba non COP 27 tap tanmen nan vil Sharm El Sheikh an Ejip yè dimanch la, Lidè mondyal yo di y ap planifye pou santre efò yo sou fason pou jwenn finansman nesesè dekwa pou ede moun konfwonte move tan ki frape kèk kote sou planèt la pi di toujou, sètadi kote ki pran gwo dife, ki sibi gwo gwo inondasyon ak kokenn siklòn ane sila. Prezidan Konferans Ewo 27 Sameh Shoukry di. Mwen patikilyèman byen akeyi akò pati konsène yo jwenn ki mache ak yon nouvo ajanda pou jwenn lajan ki pral finanse pèt ak dega. Moun antann yo aske divèsite mondyal pa wè menm jan lide pou peyi rich rekonpanse nasyon pòv pou dega chanjman klima a pwovoke lakay yo. Responsab yo fè konnen objektif pi enpòtan nan chita pale yo se miz an aplikasyon Plan Akò Pari 2015 la ki vize limite rechofman planèt la pa 1,5 degre Celsius Disi fen XXIe syèk la, malgre règleman sou kijan yo ta dwe antrepann demach sila deja etabli, daprè delege nan konferans COP 27 peyi Ejip la, pifò nan peyi konsène yo poko parèt ak yon plan global sou kesyon an. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Serge Rodriguez, nap desann Miami kounya alò nou pral nan Miramar nan eta Florid kote nou pral jwenn e jounalis Jeanty Augustin Junior ki pral pale nou de seremoni ki te fèt pou te rann yon dènye omaj a atis ayisyen Mikaben. Nan kad selebrasyon lavi Mikaben nan Miramar Cultural Center nan Florida, fanmi, zanmi, atis, fanatik te debake an foul pou vin rann yon dènye omaj ak Mikaben. Selebrasyon lavi sa a te kòmanse ak moun ki t ap vin salye fanmi an. Voa Kreyòl te pale ak Wesly, yon atis ayisyen k ap viv Kanada, ki te deja rann omaj ak Mikaben nan Washington. Mika pou mwen se te kelkan ki voulè ke la mizik ayisyèn swa antandi un autre manière. Tony Mix, youn nan pi gwo DJ Ayiti yo, te pale ak nou avan seremoni an. Tout moun ki travay a Mika konn ki sa misye reprezante, ki talan misye, ki sa misye vo nan kominote a. Tousuit apre, seremoni an te kòmanse. Anpil moun te temwanye lanmou ak bon moman yo te konn pase ak Mikaben. Gabriel Benjamin, premye pitit Mikaben, te pale pandan seremoni an. Msye Endemetros se de fè yn fondasyon o non de Mikaben. Je se ke i va nou manke tous. Vanessa Fanfan Benjamin, madanm Mikaben, te pataje kèk mo ak asistans lan. I'm gonna leave you guys with. Mwen pral kite nou ak afimasyon ke nou te konn fè chak maten ansanm. E mwen espere nou ka jwenn li nan mo sa yo. Mwen se yon disip Jezikri, e mwen konsyan de leson li ofri m yo. Lavi mwen plen lajwa, lanmou, ak pasyon. Apre sa, mwen ekselan nan kenbe antouzyas mwen nan tout sa mwen ap fè. Mwen te pwodiktè mizik ki te pi pwolifik nan lemonn antye, mwen ekspoze grandè nan lòt moun, Epi, klere limyè Mwen sou li pou tout moun wè. Manman, papa, frè, sè Mikaben te pataje souvni yo e pwomèt y ap kontinye ak legasi sa Mikaben kite a yon fason pou li ka toujou rete vivan nan memwa tout moun. Mikaben pa mouri. Li pa mouri. Li pa ta ka mouri. Misye te genyen twòp lanmou nan kè l. Mwen ta mouri. M panse ke misye vwayaje. E fò m di n ke jou misye konn ap mal ap pati. Alò lè m ap fè yon retrospeksyon, m ap wè ke sa l te di a, m di kèt. Misye ekri. Très attaché à cette personne attachante que tu es. Ooh anyen pa enposib. Dènye mesaj ke mwen santi ke nou ta kite pou mwen an patikilye, se kwè nan pouvwa ke ou genyen ou menm antan ke moun pou ou kapab kreye pwòp reyalite pa ou. Mika se lanmou, jodi a li ajenou devan Bondye. Pou nou aprann renmen pou nou sispann renmen. Mika, limyè kote ye a pa etèn e li pap janm etèn. Paske non sèlman ou limen anpil lòt limyè pandan ou te isiba avèk nou, men ou limen plis limyè pandan ke ou ale a. Majistra vil Miramar lan, Wayne Messam, Remèt yon tèks pwoklamasyon rekonesans lavi bay fanmi Mikaben. Kongrèswomen amerikèn ayisyèn nan Sheila Cherfilus McCormick deklare 6 novanm sa a se jou nasyonal Mikaben nan Florida. Jou sa a jou nasyonal pou Mikaben. Kò Mikaben pat ekspoze pou fanatik li yo te wè l yon dènye fwa, men yo rann li yon omaj e gade yon bon souvni de lejand sa a ki pati jèn men ki pap janm efase nan memwa ayisyen ak anpil lòt nasyon. Jeanty Augustin Junior, Miami, pou Lavwadlamerik. Mèsi Jeanty Augustin. Te gen menm seremoni sa a tou nan Monreyal, Kanada, kote n pa jwenn jounalis Wilfrid Estimé. Yon fwa ankò, kominote a te rasanble pou te rann yon dènye omaj amika nan yon veye ki te òganize pou li nan mitan santre vil Monreyal, kote te gen plizyè mizisyen ak zanmi danfans atis la, ki te vin selebre pasaj li sou tè a. N ap rann li omaj la nou menm nan Montréal Canada. Mwen menm mwen se teknisyen pou evenman sa. Yo rele m yo rele m DJ Slim. Pascal ki se pitit gason Toto Laraque se zanmi danfans Michaël Benjamin. Li te mache ak tout akodeyon l pou l te anime vee a. Definitivman. C'est un ami d'enfance donc on doit on doit lui rendre hommage. Lorsque vous écoutez les chansons de Mikaben, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. Toto Laraque, zanmi danfans paran defen an, te mache ak tout gwoup mizikal li pou te rann omaj a Mika, e se Johnny Valcourt, pitit gason Bolo Valcourt, ki ta pral entèprete premye mizik yo ansanm avè l. Nan tout lavil la map jay cheri ap fè sonde Bye bye, bye bye, bye bye Mika oo Bye bye, Mika oo Bye bye, bye bye, bye bye. nan sikonstans la nou rankontre jodi an la avèk tout moun yo nan Montréal ki vin fete e pasaj Mika ki bon zanmi nou, frè nou, nou leve ansanm, nou tout leve ansanm. Mickaël Benjamin se tankou pitit mwen, Lionel Benjamin nou fè konben tan nap jwe ansanm e nan òkès mwen Caribbean Sextet e avèk Lionel ki te yon mizisyen a part entière. Luc Mervil, ansyen chantè Notre Dame de Paris a. peyi a. Depi w di ti peyi a se li k nève lè. At se sa l ye. Li fè byen kòman kòman sa ye jodi a menm? Sa tout bagay ap byen pase. Lavi a bèl epi bon n ap viv men m ka di w jodi an nou la pou Mika. Josile Bédard, youn nan pi ansyen pwomotè nan vil Monreyal, se li ki òganize sware a. Bon ou wè Bayo, ou wè m gentan montre w kijan Bayo t ap fèt, ou gen pakou an kijan l fèt. Tout kote Mika te konn frekante tankou m ta di w di kote de Ayisyen yo, nou fon w lage la. Et quand j'arrive sur toi, tout le monde lâche le ballon. Un, deux, trois. Se te yon bèl anbyans e DJ Slim t ap bouyi mizik. e patisipasyon yo nan konplo yo ta mare pou patisipe nan krim òganize transnasyonal an kolaborasyon avèk desizyon Depatman Jistis deja pran ki akize 3 mesye sila yo. Mwen se Jovay Filip k ap salye nou depi kapital federal amerikèn Washington DC e k ap remèsye nou nan non Ben Saintot ansanm avèk teknisyen nou. Babay tout moun, nan redemen.